Pa gen benyen kache lonbrit, verite a fòk nou di l e pa gen wout pa bwa, se gang k ap dirije Leta a. E gang sa yo sou tout fòm. Yo andedan Leta a, yo nan sektè prive a, yo nan sosyete sivil lan, yo nan diplomasi a, yo tout kote. Jounen jodi an la a, n ap konstate Gwo batay ki genyen o nivo pnh lan pou yon operasyon ta rive mennen andedan Vilaj de Dye pou demantle gang Izo 5 segond lan. Ebyen nan jou ki sot pase yo, nou aprann konba ke polisye Sniper tap mennen avèk frè danm li yo pou rive deloje, pou rive demantle gwo koure sa yo kap opere sou wout Matisan an. ki kenbe rantre sid peyi an nan gòj, ki pa vle moun vake ak aktivite yo libreman. Mesye yo, yo nan cha blende, mesye yo sou tèt kay, yo alabri, y ap chèche bandi, y ap trake bandi, yo an pozisyon de defans, yo an pozisyon datak an menm tan, Jis paske yo vle pèmèt aske sekirite tounen nan peyi an. Yo vle pou rantre Sid peyi an debloke. Yo vle fini avèk kesyon gang Izo a. Yo fè fiksasyon sou Izo, yo fè fiksasyon sou Gran Ravin, yo fè fiksasyon sou Matisan. Men poukisa, nan moman n ap pale a la a, polisye snaypè ak tout lòt polisye, ki avèk li yo kap mennen batay pou sekirite tounen nan peyi an, pou rantre sid peyi an debloke, mesye sa yo twouve yo nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Difisil, 1, paske lavi yo menase, 2, paske yo ka revoke yo, 3, paske batay yap mennen pou retounen ak sekirite andedan peyi an, nèg andedan leta yo, Ariel Henry, Au niveau de la primature, Ariel Henry andedan CSPN nan ak tout wo eta major lapolis, polisye sa yo ki nan gang ki se alye bandi, yo chwazi boykote mouvman, yo chwazi boykote travay polisye yo tap fè nan rantre sud peyi an presizeman pou rive demantle gang izo a nan vilaj. M pral genyen pou m fè w tande entèvansyon Sniper paske Nan jou kap gen pou vini la yo, prese prese, si CSPN nan pa pran yon desizyon, si Wo Eta Majò Lapolis la pa pran yon desizyon, si DG Lapolis la Frantz Elbé pa pran yon desizyon, ebyen polisye yo chwazi yo menm, ke yo rele yo òlalwa, ke yo mete manda dèyè yo, ke yo ba yo nenpòt non yo ta vle ba yo a, ebyen yo ap deside pou yo rantre nan mouvman Bwa Kale an jan sa ye pou fini avèk kesyon gang, ke l te gang ak sapat, ke l te gang ak kravat. Ou pral genyen pou tande tout detay sa yo. Yon lòt bò genyen Inyon Ewopeyèn. ki sou wout pou l sabote tout sanksyon nou tande Etazini ak Kanada t ap pran kont 2 pèsonalite politik andedan peyi a. E sa s on wont li ye. E se la a n ap konprann gen yon bò k ap kòde e gen yon lòt bò k ap dekòde. Pèp Ayisyen kale je nou gen bagay pou nou konprann. Yè a, gen gwo fèt ki òganize avèk diferan peyi manb Inyon Ewopeyèn yo. Ou pral sezi tande, pami nèg ki sanksyone yo, kiyès Inyon Ewopeyèn te fè yo onè pou yo envite nan fèt sa a. Rete la nou pral ba ou tout detay. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi, kòm dabitid, pou mwen la avèk nou pou m pote emisyon Mon Editorial lan pou nou, pou nou kontinye rete konekte ak tout ti detay k ap pase andedan peyi a. E pou zanmi ki t ap ekri m, ki t ap rele m yè yo pou mande Yanika pa m pawòl, kisa w genyen? E m ap tou anonse nou sa, mwen andèy, mwen pèdi yon pwòch mwen. e dan de sikonstans vrèman, vrèman, vrèman katastwofik, e malgre tout bagay, malgre dèy, malgre chagren, malgre pèt lan li enòm, men kòm son devwa m toujou fè tèt mwen, pou mwen la avèk nou, e jodi a mwen la, yè vrèman m pat ka la, paske moral lan pat bon menm, nou te a zewo, nou te tonbe plat, donk e, e piske lè m la avèk nou, se enèji pozitiv m toujou renmen voye ba nou, Se sourire, se kè kontan, se bonè m toujou la pou m pataje avèk nou. M pa t vle vini epi pou nou pral e wè tristès, wè chagren, wè bagay sa yo nan mwen. M te prefere e pran jou an pou m repoze lespri an, pou m fè yon poze may nan. Bon, jodi an mwen la, mwen la avèk nou. Nou pral kontinye fè travay nou, nou pral kontinye e pale peyi, nou pral kontinye e fè deba sou sitiyasyon peyi an nan lide pou ou menm pou aprann plis. De kriminèl sa yo ki andedan leta a, de kriminèl san kè, san manman sa yo, san fanmi sa yo, ki kreye kondisyon, wi yo kreye kondisyon pou Ayiti disparèt, pou Ayisyen kontinye mouri anba bal e bandi. Avan nou rantre nan enfòmasyon yo, e li enpòtan fò m fè yon ti rale, fò m fè yon ti rale e sou kesyon lavi moun. Mph, sa enpòtan anpil. Kesyon mwen menm m ap poze tèt mwen, paske jan m wè yè mwen frajilize M frajilize, m dawonn. M ap mande èske otorite leta sa yo, èske moun sa yo gen eta dam, èske moun sa yo se moun? Èske moun sa yo, Ariel, André Michel yo, minis yo, sekretè deta yo, moun sa yo k ap touche pakèt lajan k pa ka bay rezilta yo, èske se pa po moun yo gen, èske moun sa yo se moun? Eske moun sa yo kè yo konn touche yo, konsyans yo konn touche yo, lè yo wè kòman Ayisyen, frè sè parèy nou, ap tonbe anba bal kriminèl, ap tonbe anba bal bandi? Eske nèg sa yo gon konsyans, lè yo wè yon moun, malgre l resevwa yon bal li pa mouri, l kouri lopital, Menm swen. Menm swen adekwa wi, lè l rive lopital li pa ka jwenn. Paske lajan k te alwe pou pou MSPP an, lajan k te disponib nan bidjè a pou voye bay lopital jeneral, lopital lapè, yo gagote l. Eske moun sa yo sa poko janm rive pou yo gen yon pwòch yo ki tonbe anba bal, ki viktim andedan peyi an? Omwen lè sa yo ta pran yon konsyans. Yo ta gon minimòm de konsyans. M pa menm bezwen pale de Izo, Ti Lapli, nèg gang sa yo, nèg bandi sa yo. Paske, jounen jodi an la, kesyon konsyans lan, kesyon eta dam nan, ke sa k fè moun moun nan, sa k fè moun moun nan, se yon minimòm ou gen nan ou, se konsyans lan, se eta dam ou gen nan ou, lò ou gon konpòteman ki, ki, ki inapwopriye, lò ou aji. kote ke wap mete moun an dèy, kote ke wap fè moun kriye, sa ta sipoze alerte w pou w di, a, bon m fon poze, m fè twòp krim, m fè twòp vyolans, m touye twòp moun, m fè twòp dega andedan sosyete a, m kite twòp pitit san papa, m kite twòp pitit san manman yo, fò m pran poz, fò m pran brek. Pa gen bagay sa, paske moun sa yo ki andedan peyi an, nèg ak sapat sa yo, nèg ak kravat sa yo, yo pa moun. Yo pa moun. E se youn dè rezon jounen jodi a w pral konprann nesesite ki genyen. Li tèlman ale lwen, li di, Yannick wè mouvman Bwa Kale a? Li di, fòk mouvman an kontinye. Fòk mouvman an kontinye. E mouvman sa a, li ka debouche sou yon fòm de purge, kòm si ou epire, ou fè yon epirasyon andedan peyi a. Tout kriminèl ak vès sa yo, ak sapat sa yo, tout moun ki kenbe peyi yo an ot, peyi a an otaj lan la, se okazyon pou pèp ayisyen an pran yon desizyon avèk yo. Li di wè menm jan nou gen e premye janvye jour de lendepandans, menm jan nou fete fèt drapo 18 me, menm jan nou gen dè dat istorik andedan peyi an, li di si ayisyen konnen, si ayisyen konprann enpòtans mouvman yap fè la, pou jenerasyon fiti yo, pou timoun kap gen pou vini yo, listwa ta dwe retni. Listwa ta dwe retni, te genyen yon 24 avril. Nan Kanapevè, kote ke popilasyon pèp ayisyen yo te deside kanpe, yo te deside di non avèk gang k ap touye yo, non avèk bandi k ap touye yo, menm jan nou konsakre de dat istorik pou nou selebre, pou nou raple nou konba ewo yo te mennen, mouvman Bwa Kale a nou ta sipoze gen yon dat pou li. Nou ta sipoze gen yon dat pou li, pou n sonje non sèlman ayisyen te deside kanpe kont gang ak sapat yo, men tou, Si nou kontinye ale lwen ak mouvman an, kote Ayisyen ap deside kanpe, rebele kont nèg sa yo, kont tout moun sa yo. Tout moun sa yo jounen jodi an la a, ki ap mete pye sou kou nou, tout moun sa yo k ap toupizi nou, tout moun sa yo k ap finanse gang ak bandi pou teworize nou, pou touye nou, kidnape nou, vyole pitit nou. Sètoufè! Sa te fè, e dènye konpòteman otorite leta yo gen la yo pwouve a klè. Yo pwouve a klè, nou pa ka kontinye nan tete lang avèk yo, nou pa ka kontinye nan bere yo, nou pa ka kontinye nan di, o fòk gon jistis, fòk gon jistis konvansyonèl, fòk yo mare nèg yo, mete yo yon kote pou yo reflechi. Nèg sa yo twò kriminèl andedan leta a. Nèg sa yo twò kriminèl andedan peyi an. Kòm ou pral konprann, polisye ap riske lavi yo sou Matisan, nèg izo yo ap trete polisye de fatra, izo yo, yo pa gen okenn respè pou otorite andedan peyi an, se yo k chèf, se yo k otorite. 12 mars apresa nèg yo fin fè nan vilaj de Dyo kote yo fin asasine plizyè polisye ki al nan operasyon, operasyon ke menm nèg nan wo eta majò lapolis lan vann yo likide polisye yo vann polisye yo pou plizyè jenn gason sa yo al pèdi lavi yo al mouri mal andedan vilaj nan kad operasyon 12 mars 2021 an epi jounen jodi an la jounen jodi an kisa w konstate ou konstate retrè ki fèt sou Matisan, retrè ki fèt bò edh, retrè ki fèt bò Tifani, ki sa k pase? Ki sa k pase direke DG lapolis desizyon pran pa bò kote Elbe pou retire yo fè retrè cha blende yo, yo raple polisye yo retounen nan baz. Eske l posib? N ap fè peyi konsa, ki sa n ap fè? Polisye sniper li menm li pale li pale e polisye a li konnen li konnen gen konplo k ka prepare li konnen gen asasina k ka prepare li konnen gen revokasyon k ka prepare li konnen tout sa nèg yo ka fè kont li men li menm li dou li detèmine plis ke jamè l pare pou l goumen l pare pou l goumen e se pa sèl li menm ki pare pou l goumen sniper si w pa t konn sa gen yon pakèt lòt ayisyen Gon pakèt lòt konpatriyòt frè sè ki pare pou yo goumen bò kote w, ki pare pou yo goumen avè w depi se pou libere peyi a. Ban m fè w tande dènye entèvansyon polisye Sniper an e w ap genyen plis detay sou dosye sa a, sou fason Ariel, Elbe, Emly Profèt aranje yo la a pou yo kraze peyi a. An nou tande ansanm. Banm di nou bagay. Epa vin plenyen kounya ap di ke nèg yo pa nèg yo pa pa sou fon anyen serye vrèman, nèg yo pa anba e lòt pou sesi sela. Enben banm di nou bagay. Ou wè sa nèg yo te bezwen fè? M pa konn si se wont yo wont ok lèm te pale premye fwa yo te yo te fèn fon ti avanse ok. Koman sa fèt se lè ke yo di tout nèg ki te anba pou nouvo strateji ok e pou tèt pansant fèt pou ba yo ka fè dwòl nou tout te kontan nap panse pou fè yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodi a m pap baw manti wè depi yè lè nou fin kite anba yè maten nèg yo kòmanse ap fè e resèt sou wout la sot depi bò senbènadèt la bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò e e e Inas mou anba. Wè sa m di w non. Nèg sa yo pa Lè m di w non m di nou majorite nèg nan eta majò lapolis la nan gang nou di m manti. Èske w konnen gen youn nan nèg yo youn nan eta majò t rele yon jounalis trè koni nan peyi a li di jounalis lan pa gen okenn entèvansyon ki te fè nan vilaj panse tan mesye n ap fè 5 jou m ap dòmi sou yon do 5 jou m ap fè m ap dòmi sou yon do kay Hein? Tout nèg mwen yo ap dòmi, ap fè ti leve pipi nan galon. M ap ba w manti, tankou Makenn li menm, madan Makenn akouche, Makenn pa al lakay li. N ap fè travay la, n panse ap gen yon akselerasyon. Kaka fèt. Kon ay bagay se SPN ki pou fèt. Enben, n ap, enben, sa m te di nou an, si nou pa pale, bon, a popilasyon an wè nou tande. Popilasyon an wè nou tande. Fòk nou fè Bwa Kale a tounen yon lòt vèsyon. Majorite nèg sa yo nan vòlè, m di nou mesye. Majori, wè menm e genlè e jou ap konte pi yo revoke m, m pa konnen. Si yo pa ensiyen lèt revokasyon m deja, oubyen y ap chache yon fason pou asasinen m. Gustave Jonas ak Adjimar Wi, Roland. pase yo pa ka achte m. Si yo pa ka achte m, y ap vann mwen, vann nan se tiye m. Ou wè sa m di w la, nèg yo gen enterè yo, m di w papa. Bon n afebli, ok bon m di w, sèvis entèlijans pnh la konnen gon pakèt nèg anndan a ki pa anndan an, gon pakèt zam ki t al fè lòt wout ki poko rantre, yo pa ka rantre padan n t anba a, poukisa yo fè nou rantre? Poukisa tout sòlda, poukisa tout nèg rantre nèt, tout inite rantre? Pa kale je nou tande. Men m di nou sa m ka vwayaje. Pridan tande frè m. Nou pridan tande ti mesye. Konnen mwen m pa vin pou lapè. Snaypè pitit pèp la. Popilasyon an gade kale je nou. Chak lè n wè e chak lè nou joure nèg sa yo, yo fon ti bagay. Yo moutre n ap fon ti bagay. Ou konprann? Mesye sa fè wont. Ban m di w bagay direktè, mon direktè. E yon polisye wi. Si w ap tande bagay moun CSPN sa yo, pa gen yon moun ki konn anyen nan. Pa gen yon lòt bon fòmasyon de sekirite. Se ou menm ki chèf sekirite nasyon an wi. Ok, se avè w zòd ou n ye. Se lòd ou n ap tann. Pi wè pran lòd nan men moun sa yo. Moun sa yo gen enterè yo nan sa k ap fèt la. E moun sa yo k ap vann katouch. Moun sa vann bal, yo bezwen lese pase. DG kale je w, si w pa fè yon aksyon nan semèn nan la, wè jodi a e madi, si pa gen yon repons avan vandredi, faz la ap rive yon, ap gen yon lòt, ap bon m di w, pral gen yon lòt vèsyon bwa kale. Ou wè sa m di nou an e m klè ansanm avè w e Sniper t pale. Gen yon pakèt nèg mwen la k ap manje dan, menm lè y ap sekirite w pral mennen w lakay ou gen moun yo pa byen avè w, wè m toujou di w sa. Ou konprann? Ou wè, gade, ou wè blesu sa nou te genyen an, sa nèg vilaj sa yo te imilye swat yo, ou wè bagay sa pap janm geri non. Ou pa wè chak lè pral gon ti bagay anba nou toujou gen plizyè nèg kap mete mete prezan mete prezan pou nou. Ou wè nou tout anvi fon pote boure. E sa pou fè wi, an nou fè pote boure a. An nou fèl. Revolisyon pa janm fèt san mouri. Si se mwen kap mouri pou anba fini l fini. Menm lè m pap mouri pou kò m. An nou fel. Nap pale de bay bu ni Koman rele bay sa yo Yon paket bay se yi se la CSPN ki bay rapò CSPN sa E ou chef wi menn Ou komanse ap bagay bagay konn ala nap fe tenten transfere bagay popilasyon ap manje nou tou M wè depi yon kote gon zòn gen gen 2 polisye oubyen responsab komisaryo yon kote te gen bwa kale yap rache kelke vòlè nou pè poun transfere yo ok men mesye sa nap fè a pa bon non li pa bon non m di nou sa li pa bon ann fè bagay la byen ann fèl pwòp ann ede popilasyon an yo bezwen pasaj sèlman. Pèp la bezwen pou, pèp la bezwen gade pou l sikile sèlman. N ap fè konn an vin yon pwojè, gouvènman an bay chak delege depatmantal yo ti kit diri al mache ba pèp la pou kisa? Nou pa gen pèp grangou nou, pèp la se, pèp la, pèp la e konbat li vle, li konbat kidnapin nan, li konbat ensekirite a, e sa l bezwen, nou kapab lame nou. Ok, men blende yo vin la a, kote n fè avè yo? Blende yo vini, fè l foto, fè sesi, fè sela, sa nou pral fè avè yo kounya? Pa yn pè anndan gravin gen blende. Nèg yo gen misil anndan. Fè nèg ap fè stil sou nou blaze desann nou plat konsa menn. Plat konsa. A mesye. Wè m tou dou sa frè m. Majorite nan wè nèg ki pral depoze w lakay ou yo. Bon tande pa gen oun pa gen oun dan ou pap manje yo men nou ka konprann ou pa gen lòd ok ou pa sou kont tèt ou e pa ou kap dirije ok ou ka fè represyon sou nou. La nou sot tande polisye sniper donk la si nou byen konprann DG a dglb Ariel Henry CSPN nan ou eta major la polis sa yo gen yon 3 jou nan men yo la yo gen yon 3 jou pou yo pran yon desizyon Paske polisye yo pral chanje fas avèk mouvman Bwa Kale a, paske si blokaj la kounye a al tounen yon blokaj enstitisyonèl, si se andedan enstitisyon lapolis, se andedan CSPN blokaj lan ye, se yo ki anpeche polisye ki gen volonte yo, polisye k pa nan gang yo, al mache sou Izo, al mache sou bandi yo ki bloke Matisan, Ki ap fè kidnaping kap touye. La a nou deja wè. Nou deja wè kiyès ki nan konfyolo, kiyès ki nan tete lang, kiyès kap sipòte gang, kap sipòte bandi andedan peyi a. Bagay la klè. Bagay la klè. Elbe nan bò pa l ap pran lòd nan men moun pa l. Ariel nan bò pa l ap pran lòd nan men moun pa li. Polisye yo menm ki gen volonte kap riske vi yo, poukisa yo pran yo? Li pa ka separe pou ap vann li ti bout pa ti bout, ou bay Izo on ti bout, ou bay nèg gran ravin yo ti lavni on ti bout, ou bay Vitelòm on ti bout, ou bay lanmò san jou on ti bout, yo divize teritwa peyi a. Sa a nou klè sou li, pa gen dout ladan. Emli pran fèt min jistis lan li rekonèt ke gen trè teritwa pèdi. Men, si gen operasyon, si gen batay k ap fèt pou rive reprann Matis lan, m pa kwè se menm nou menm andedan Leta a ki pou ap chèche bòykote operasyon an, ki pou ap chèche bòykote mouvman k ap fèt lan pou pèmèt aske Gen sikilasyon ki fèt libreman nan Matisan pou pèmèt aske moun k ap frekante rantre sid peyi a, k ap frekante wout Matisan an, yo fè l an tout sekirite, yo fè l an tout kyetid despri. Lè yo retire cha yo, ou konn sa sa vle di? Sa vle di sa l vle di an. Gon videyo ke yon zanmi pataje avèk mwen, kote m ap gade e Manno, youn nan nèg Vilaj de Dye yo, youn nan bandi Vilaj de Dye yo, avèk yon pakèt sòlda. Pakèt nèg ak gwo zam nan men yo ki ap ki okipe lari an, ki ap fè chowòf, k ap montre, k ap ekspoze, k ap montre yo se chèf, yo se otorite. Gen moun ki di se apre e Elbe fin retire polisye yo sou Bisantnè a, fin retire polisye yo nan perimèt Matisan an. Men konsa tou gen moun ki di videyo sa a te la byen avan, se nan kad yon entèvyou ke de seri de medya etranje, jounalis etranje te vin fè. avèk nèg Vilaj de Dye yo te vin fè avèk e Manno. Se ki è si yo. Se ke nèg sa yo, chèf gang yo, bandi yo, gen yon gwoup moun kap travay avèk yo. Ke videyo a fèt yè, lè yo raple cha blende yo, raple polisye yo, ke l te fèt deja, Li pa gen okenn diferans. Li pwouve yon grenn bagay. Li pwouve ke nèg sa yo, gang sa yo, bandi sa yo, yo pa pran polisye yo pou anyen. Menm pou tòchon pye yo pa pran polisye yo. Paske yo gen patwon yo nan leta. Yo gen patwon yo nan primati. Yo gen patwon yo nan wo Eta majò lapolis lan ki ap garanti yo sekirite yo, a wi, se jan w tande a, y ap garanti Izo sekirite l, y ap garanti Manno sekirite l paske nèg sa yo yo vin gen kyetid despri, yo vin gen lapè lespri yo, lè yo konnen pa gen polisye nan cha blende deyò a, sou Matisan, bò Bisantnè, sou Pòtay k ap monte desann, k ap fè sikilasyon, k ap veye bandi. Kisa yo fè? Yo gentan retounen nan lari, y ap fouye moun. Yo gentan tounen nan lari an, y ap fè resèt yo, y ap fouye moun, pran lajan, vòlè lajan moun. Yo gentan ap kidnape moun, kontinye kidnape moun. Donk, kiyès ki bay nèg yo otorizasyon? Kiyès ki bay nèg yo feu vert lan? Se pa nèg nan Leta yo? Ke w te di m se te Kò Gwoup, ke w te di m se te BINUH ki t ap bay Ariel presyon, Ariel al bay Elbe presyon, Elbe al bay lòt e al fè lyezon pou retire polisye yo, tout sa se mannigèt yo ye. Mannigèt yo ye poukisa? Paske Ayiti se Ayisyen k ap dirije l, e pa sa l ta dwe ye? Etazini kiyes kap dirije etazini se pa prezidan Biden se pa ameriken liye se telman neg nou yo ti figi se telman neg nou yo yo ti figi yo san kolòn vertebral son paket neg manje atè yo ye neg sa yo se atè yo manje ou met bat yo jounen maten an la pita yap tounen son paket manje atè pa di mèsi yo ye paske jounen jodi an la m paka kwè sekirite yon pèp sekirite yon nasyon Pou lap defann, pou yo metel konsa, pou yap riske lavi polisye, yap riske lavi sitwayen, jis pou bon plezi yo, jis pou yo kenbe pòs yo, pou yo kenbe fonksyon yo. Elbe, fò Elbe ta wont, fò Ariel ta wont, fòk minis jistis lan ta wont. Jounen jodi an fòk mesye dam sa yo ta wont paske nou rive nan yon ekstremite la, nou rive nan yon kafou la, kote chak fwa. Otorite leta yo, ki sanse la pou pran desizyon pou garanti lapè ak stabilite andedan peyi an, se yo menm k ap soulve kòlè popilasyon an, se yo menm k ap soulve kòlè polisye yo, se yo menm k ap ranfòse gang andedan peyi an, Ayiti fini. Ou pa gen lòt kesyon pou poze tèt ou, lè w ap mande èske Ayiti fini, repons lan wi Ayiti fini. Èske Ayiti ka sove, wi Ayiti ka sove. Ki desizyon n ap pran? Bon m fè w gade e. E minis jistis lan, lè yo t ap poze l kesyon pandan l te ale nan radyo RSF, non sèlman ou pral gade ekspresyon vizaj madanm nan, men tou, ou pral gade nan repons li pral bay lan, èske moun sa yo se moun ki konsyan ki andedan Leta a? Ann ale, annou gade ansanm. Li monte andedan ministè de la jistis, li pat janm gen chans yon fwa pou l manyen konstitisyon peyi an pou l wè, pou l wè nan konstitisyon peyi an yo di ke Ayiti se yon teritwa endivizib. Yo pa ka koupe l, yo pa ka separe l, yo pa ka kite yon gwoup moun ap dirije pou l di sa se pa l. Ebyen jounen jodi an, move nouvèl, E wi Ayiti son teritwa pèdi paske chak gwoup gang yo gen pa yo nan men yo. Ou pa ka annik leve yon bon maten pou di w pral desann nan fyèv Vitelòm san l pa ba w otorizasyon, ou pral desann Pènye, ou pral Tòsèl. Ou pa ka annik leve yon bon maten pou di w ap kite Pènye, ou pral pase Matisan san Izo pa ba w otorizasyon. Ou pa ka di wap kite Matisan, ou pral desann Kwadèboukè san w pa mande Lanmò 100 jou otorizasyon. Ou pa ka di wap kite depatman Lwès lan, ou prale nan Latibonit san w pa mande Luckson Elan otorizasyon. Ensi de swit, ensi de swit, ensi de swit. Ki sa nèg yo, ki sa mesye dam yo fè pou yo regilarize sitiyasyon an, pou yo ranje sitiyasyon an, pou yo pote solisyon avèk pwoblèm yo? Anyen. Anyen. E jan m te kòmanse emisyon an pou m kesyone konsyans yo, eta dam nèg sa yo, ou vin twouve w nan yon sitiyasyon kote ke ke l te nèg nan leta a, ke l te bandi yo, se du mèm o parèy. Se menm kout kreyon. Pa gen okenn diferans antre yo. Pa gen okenn diferans nan mitan mesye dam sa yo, paske jan Izo ap touye moun san konsyans lan, se menm jan Ariel ap pran de desizyon ki pèmèt aske Izo jwenn moun sa yo pou l touye san konsyans. Ke l te Ariel avèk gouvènman l lan, ke l te Izo avèk alye l yo, se du parèy du parèy o menm. E se youn dè rezon jodi an, si w ap pale de Ariel, ou pa ka pale de Ariel san Izo, san Vitelòm, san Tilapli, san G9, san Gpèp. Paske se koalisyon, se koalisyon gang ak kravat ki sou pouvwa kap sipòte koalisyon gang ak sapat kap teworize nou, kap touye nou, kap kidnape nou. Ala mizè si n pa kontinye avèk operasyon avèk mouvman Bwa Kale a. Ala mizè pou Ayisyen lè nèg vilaj yo, lè nèg Gran Ravin yo kòmanse di yo pral monte Petyonvil, yo pral desann Dèlma, yo pral fè kidnaping. Kote nou gen lajan pou n peye? Kote nou gen lajan pou n al pran moun? Kote nou gen lajan? Kote nou gen lajan? Jounen jodi an la, fòk nou kòmanse asime responsabilite nou. E gwo konsitwayen, gwo Ayisyen li menm, ki rete kwè sa k ap pase andedan peyi an, li dwe entèpele chak grenn Ayisyen. Ke w te nan dyaspora a, ke w te ann Ayiti, e dayè, m wè genyen, m wè Arab, m wè Arab avèk gwoup li kòmanse distribiye manchèt. Se distribisyon manchèt kap fèt e pou moun yo kontinye avèk mouvman bwa kale a. Bon sa a li menm se anpil kesyon. Bon m fò tande, bon m fò tande ayisyen sa li menm ki ap pran pozisyon nan kesyon e bwa kale a e avèk dènye desizyon sa a ki pran la a kote Elbe, Ariel avèk akolit li yo, yo deside pou yo retire tout polisye yo ki te nan Matisan. Map salye chak moun, Nasyonal kou entènasyonal kap gen pou al tande voice sa. Li fè 6 è 6 è 17 minit isit an Ayiti. E mwen te toujou di nou gen yon enfòmasyon ke map kuizine men dan lè jou ki vyèn map rann enfòmasyon'm nan piblik. Depi lè ke Elbe. Frantz Elbé lanse operasyon an o nivo de Vilaj de Dye Matisan an, l ap pran gwo presyon nan men PM Ariel Henry. Ebyen ki sa k pase kounye a la a? Sou fòt presyon Frantz Elbé ap resevwa o nivo de la Primati e o nivo de la Prezidans egalman di Ministè Enteryè, Nou konnen 3 se 3 fonksyon mesye PM Ariel Henry li ranpli nan li okipe nan tèt peyi an. 1. Ariel Henry li jwe wol minis enteryè. Ariel Henry li jwe wol premye minist. Ariel Henry jwe wol prezidan. Ebyen nan moman nap pale la o nivo de vilaj de Dye Pa gen ankenn blende nan zòn sa a. E tout separatè yo leve. Tout separatè yo leve. Rive Pòtay Leyogàn. Ale bò simityè de Pòtoprens. Pou rive Vilaj de Dye, pa gen ankenn separatè, tout separatè yo leve. La a gen posiblite pandan 2 semèn Pat janm gen kidnaping nan peyi an la, depi aswè a la, selon tout dènye enfòmasyon ke m genyen, aprè desizyon sa PM Ariel Henry pran pou l fè Frantz Elbé fè tout polisye yo antre nan baz, retire tout separatè yo anba o nivo de Vilaj de Dye, kidnaping yo li pral kòmanse rèd rèd rèd. Antouka mwen menm m ap mande pou chak grenn konpatriyòt mwen yo pou nou trè vijilan paske pral gen anpil modòm nan peyi an Paske Ariel Henry pa renmen nou. Ariel Henry pa renmen nou nan peyi an. Se nou pou aranje nou pou nou defann tèt nou jan nou kapab. Si operasyon sa a li ta pral mennen ki ta pral bay popilasyon yon souf, PM Ariel Henry bay Frantz Elbé presyon, li fè Frantz Elbé fè blende yo antre nan baz, li fè polisye yo rantre nan baz, li fè polisye yo retire separatè yo ki te anba a, Nou mèt mare ren nou manman pitit pral gen plenyen. Sof ke m mande chak moun mete nou an dimansyon pou nou pa al viktim anba fleo sa ke mesye ame yo yo pral prepare kont nou la. M mande nou trè vijilan, se pou nou trè pridan pase nèg sa yo lè yo soti yo pap soti pou plezi pase yo fè yon pakèt jou fèmen, yo grangou, yo swaf, yo razè, lè yo soti yo pap soti pou plezi. Antouka depi aswè a la pou nou trè vijilan, Ariel Henry, Frantz Elbe livre nou menm pèp ayisyen pou kont nou de fason pou kidnaping nan kapab kontinye anndan peyi a. Nou gentan wè nèg sa yo se n son pa dè vrè konpatriyòt, se n son pa dè vrè patriyòt, ebyen yo livre nou la nou pou kont nou. Pandan Separatè yo leve onivo de Vilaj de Dye, sa di tout kanal posib la, lè yo kidnape yon moun pou yo fè zòn anba ansanm avèk li. Pale! Se nou menm ki pou vijilan, pridan mezanmi, kidnaping nan, hen, li prale kòmanse pou la pli bèl. Nou pral wè biwo transfè yo, yo pral gen dola, nou pral wè bank yo pral gen dola. Se lè gen rate kidnaping, biwo transfè yo pa gen dola, bank yo pa gen dola. Antouka se gran timoun nou ye na konprann kelkeswa moun yo kidnape e pou fanmi moun sa al devan kay Ariel Henry pou lal devan kay Frantz Elbe pou yo bay lajan pou moun sa yo ka libere male paske nèg isit nou twò kriminèl mesye. Vwala! Eske l pa gen rezon? Li gen rezon! Si nou kontinye, nou kwaze bra, nou chita sou blòk glas nou, nou kite koalisyon gang sa a ki okipe Leta a kontinye ap pran desizyon pou nou, e labatwa y ap mennen nou? Y ap mennen nou al jwenn izo, y ap mennen nou al jwenn ti lapli, vitelòm, kidnape nou epi aprè pou yo al separe kòb ranson antre yo. Gon bagay li di ki enpòtan, bagay la atire atansyon m wi, li di ou pa wè, ou pa wè, Te genyen tantativ k ap fèt pou yo al deloje nèg vilaj yo, epi otomatikman bank di w yo pa gen dola, bank di w yo pa gen lajan. Kou kidnaping nan rekòmanse, tout bank pral gen dola, tout bank pral gen lajan. Ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen. Jounen jodi an la, tout ipotèz yo posib. Tout ipotèz imajinab yo, tout ipotèz ki parèt sanse yo, yo posib pou n konsidere. Paske kesyon nèg k ap blanchi lajan pou nèg k ap fè kidnaping andedan peyi an, nou poko janm ka rive idantifye moun sa yo. Se sa k fè li ekstrèmeman enpòtan, Biwo Afè Kriminèl andedan dcpj, Biwo Afè Finansye e Ekonomik, baf, andedan dcpj, fòk nou ankete. Fòk nou ankete kòmanse soti rapò, mare gwo palto sa yo ki andedan sektè bankè lan, Nèg sa yo kap blanchi lajan, de seri de gwo palto ki andedan sektè finansyè, ekonomik lan, mare yo nèg kap blanchi lajan pou kidnapè, pou kriminèl. Lajan kidnaping yo yo separe antre nèg yo wi. Nèg ki nan leta, nèg ki nan sosyete sivil, nèg ki nan sektè ekonomik, se antre yo yo fè bagay yo. Se antre yo yo fèl, paske sinon tap gon responsabilite ki pran, tap gon responsabilite konjwent ki pran, tap gen de desizyon konjwèt ki pran pou pèmèt aske sekirite retounen, Pou deloje gang bandi k ap teworize nou. Kisa nou wè? Nan jou ki sot pase yo la, sou tout rezo, se bravo lapolis, bravo, bravo. Men, tande! Tout bravo sa yo, se paske polisye yo, yo te motive wi. Si polisye yo te ret, te di w, a m pa prale, m pè, m pa prale, etc. Neg yo tap li tap pi bon pou yo wi paske yo tap dou polisye yo e psikolojikman yo enstab yo pa prè pou al mennen operasyon sa vin rann yo yo paka mennen operasyon etc yo tap toujou jwenn yon ekskiz jounen jodi an kisa nou konstate pandan ke polisye yo gen volonte polisye yo vle polisye yo pare men kounya se nèg sa yo kap rale dèyè yo dèyè se nèg sa yo kap pouse kò yo dèyè paske yo wè yo gen plis enterè nan gang nan yo gen plis enterè nan ensekirite an ke tout lòt bagay. Nou menm nou ka kontinye? Nou menm nou ka tolere l, nou pa ka tolere l? Nou pa ka tolere l e nou p ap tolere l. Ke l te nan men Ariel, ke l te nan men Elbe, nenpòt moun li te a nou p ap tolere l. Gang ki pou gang! Ke l te gang ak sapat, ke l te gang ak kavat, gang gen 2 plas. Gang gen 2 plas. Swa yo anba tè, swa yo nan prizon. E nan prizon isit nou preske pa, nou pa gen jistis, sa pou nou fè prizon. Li vin redwi avèk yon grenn plas. Gang bandi son sèl kote w dwe anba tè. Kite, kite ti bout tè papa Desalin nan pou Ayisyen konsekan, pou moun ki valab, pou moun ki itil peyi an, pou yo viv. Jounen jodi a sa ki enpòtan, gen yon seri de zanmi nan dyaspora a, anpil, anpil, anpil, Yo anbrase mouvman Bwa Kale a paske moun yo tèlman anvi retounen nan peyi yo, tèlman anvi vin pran ti vakans yo, ti plezi yo nan peyi yo, yo pa kapab. Sa k ap pase andedan nan peyi a, ensekirite a tèlman touche dyaspora a, se pa paske ou deyò peyi a ki fè w alabri. Ou alabri tout jan. Lè yo kidnape yon zanmi, yon pwòch ann Ayiti, premye pòt pou yo frape se lakay nou. Lè nou redi Nou redi n sakrifye dizan, kenzan, ventan, trantan, karantan nan vi nou pou nou achte tè, konstwi an Ayiti, demen si Dye vle kiyès yo pral met deyò nou menm? Gang pran kay nou, bandi pran kay nou, yo pran machin nou, yo apovri nou nan yon jou, nan yon semèn. Ebyen jounen jodi a nou tout gen enterè kanpe ansanm goumen ansanm. Kanpe ansanm, kole zepòl, kole tèt pou nou eradike kesyon gang nan. Pou nou eradike kesyon bandi andedan peyi an. Kesyon fenomèn bandi legal sa a, nou sipoze fin avè l. Si Ariel panse legal, nou menm, nou menm, nou plis legal ke Ariel. Paske jounen jodi an e pèp ki bay pouvwa. Ariel kote l ye a la, nou pa konn ni pye l ni tèt li. Se wè n wè l la. Se mennen yo mennen l la. Se depoze yo depoze l la. Kòman l fè la? Donk kesyon sa yo si nou poze l se pèp la k pou jwenn repons lan. E jan m te anonse li e nan kòmansman emisyon an, pandan nou wè gang avèk kravat yo, yo pran pòz yo renmen peyi, yo renmen Ayiti e y ap travay pou byennèt kolektif lan, nou konnen deja se mannigèt. Nou wè, Etazini, Kanada gon bon ti tan la, y ap tape nèg yo, y ap sanksyone nèg yo, klas politik lan. Nou te konprann ke se yon sòt depirasyon k ap fèt. Kòm si yo montre pèp ayisyen an moun sa yo, yo pa valab ankò. Lè Youri, e, e, lè Privè, wi, lè Seyan, yo pa valab ankò, mete yo de kote, lè Martelly, elatriye. Ebyen, mezanmi, yè, Genyen yon fèt Inyon Ewopeyèn t ap òganize. Nan fèt ke delegasyon Inyon Ewopeyèn nan t ap òganize an, anbasadè Stefano Gatto, li envite 2 moun ki pral siprann tout moun. Li envite 2 moun Ke Etazini ak Kanada montre ke yap fè efò pou yo sanksyone paske yo rekonèt yap finanse gang, yo rekonèt yap finanse bandi, yo rekonèt yo konplis de ensekirite, de enstabilite ki gen an Ayiti an. M ta pral sezi, m ta pral etone pou m wè Kiyès ki debake nan otèl Montana nan fèt delegasyon Inyon Ewopeyèn nan t ap òganize a? Se ansyen premye minis Jean Henry Céant avèk ansyen prezidan Jocelerme Privert. M di o! Kisa moun sa yo vin fè la a? M pa konprann. Gwo bagay ki parèt flou Kòman sa se fè ke Etazini, Kanada, Nasyon Zini rekonèt ke genyen de seri de nèg an Ayiti kap finanse gang, gen de seri de nèg ki kontribiye nan enstabilite andedan peyi an, Inyon Ewopeyèn nan bò pal ap fè zafè pal. Pandan Yon bò Etazini ak Kanada ap eseye disyade nèg yo pou pa finanse gang, ap pran rekil yo, ap kanpe lwen nèg za yo, antre gimè, epi ou an yon lòt bò ou wè Inyon Ewopeyèn, ou wè Ewop lan yo menm ap rale nèg za yo mete anba vant yo. Kisa nou dwe konprann? Gon grenn bagay nou dwe konprann. Jounen jodi an la, gon travay de sabotaj k ap fèt. Travay de sabotaj sa a k ap fèt lan, èske l ap fèt nan enterè Ewop, peyi Ewop yo? Èske l ap fèt nan enterè Lafrans, Lalmay? Oubyen se pandan Etazini ak Kanada ap eseye repouse nèg sa yo, ap eseye pran distans yo avèk nèg sa yo, epi peyi Inyon Ewopeyèn yo, yo menm yo ap chèche pou yo pozisyone yo avèk nèg sa yo sou teren an. Paske ki di Core Group, di otomatikman Etazini, se yo k ap deside. Ki di BINUH, di otomatikman desizyon ke majoritèman ke Etazini ap pran. Donk, se bon moman pou Inyon Ewopeyèn, pou peyi Ewop yo, pou yo pozisyone yo. E avèk kiyès y ap chèche fè l? Se avèk de seri de nèg ki gen gwo sanksyon sou do yo, de seri de nèg ki gen grav akizasyon sou do yo. Jounen jodi an la, w ap gade Espay, w ap gade Pòtigal, Itali, Almay. La Frans, se yo menm k ap fè fèt, se yo menm k ap fè festen yo, k ap envite seyan, k ap envite Privè vin trinke, vin bwè ti diven, vin bwè ti chanpay, vin kole zepòl avèk yo. Donk, nou klè ke de peyi ki se manb Inyon Ewopeyèn, yo voye yon sinyal ba nou, yo di nou, y ap sipòte koripsyon ann Ayiti, y ap sipòte enpinite ann Ayiti, y ap sipòte vyolans ke politisyen gang yo ap finanse ann Ayiti, e nou menm, nou konprann. Nou konprann? Nou konprann trè byen. Jounen jodi a, antank Ayisyen, gen yon grenn bagay ki dwe entèpele w. Si nou vle fè peyi, ke nou fè peyi avèk moun ki vle fè peyi. Si nou pap fè peyi, ke nou bay vag. Paske, pandan Ariel avèk alye l yo, ke l te nan gang, ke l te nan entènasyonal lan, yo menm, yo sou wout pou atenn objektif yo, paske, e yè m tap tande prezidan HCT a, Madan Maniga ki t ap pale, ki t ap fè entèvansyon, e sou ti bebe yo a k ap grandi an, sou HCT a k ap grandi an. Madan Maniga fè konnen ke yo menm yo sou bòn wout lan. Yo sou bòn wout lan paske priyorite yo la se rive mete kanpe CEP an, òganize eleksyon. 16 avèk 17 me k ap gen pou vin la, yo pral fè fowòm sou sekirite andedan peyi an. E se yon fowòm m ta byen renmen asiste paske e mesye dam sa yo ki fin kraze peyi an la, Ariel kap finanse, ki gen relasyon, ki nan tete lang avèk gang avèk bandi, ki kreye kondisyon pou bandi yo kontinye pran e pran pran pran zèl pou se zèl lan. Fò nou ta poze mesye dam sa yo ti kesyon, ki veritab misyon yo genyen andedan HCT a? Ki veritab wòl yo genyen andedan peyi an? E kòman yo kontribye, kòman pozisyon yo jounen jodi a ranfòse Sa Ariel genyen kòm pouvwa, sa Ariel genyen kòm enfliyans andedan la repiblik. Tout kesyon sa yo fò nou ta poze Madan Maniga, fò nou ta poze 2 lòt manb HCT yo, paske mafya sa yo, vòlè gramè sa yo, yo pa vin fè anyen pou peyi an. Ou konprann? Chak moun se afè pa yo y ap regle, ebyen nou menm Ki gen enterè pou peyi se koze peyi pou n regle. Se de peyi pou n pale, se peyi an pou n asire nou, pou n chanje direksyon y ap pran avèk li la a. E nou pral fini emisyon an, men byen avan, e fòk mwen raple nou pwojè e fèt dè mè lan. Deja fò m di nou, gen de seri de moun lè w ap pale de pwojè, inisyativ ke w ap pran pou sipòte yon lòt moun, yo toujou met nan tèt yo, o, entèl pral kandida, men, Sitou la gen yon kesyon eleksyon ki pral lanse, kesyon CEP ki pral lanse. Yanick pa gen okenn entansyon kandida, Yanick pa gen okenn entansyon politik, sesi sela, pral, non, pa gen bagay konsa. E chak inisyativ, chak pwojè m pran, m prezante la, se paske m konnen gen de seri de moun ki care pou moun, gen de seri de moun ki renmen ede moun, gen de seri de moun ki renmen sipòte moun. Yanick pa bezwen sibstitye lan leta, pran pas leta, pran plas delege, dirijan, otorite non. Nap fè yon travay sitwayen, nap fè yon travay moun, moun ki care pou moun, moun ki sousye pou moun. E mwen menm fè eksperyans sa, gon ti pawòl, gon ti pawòl ke yon zanmi te dim, li dim ou konnen yon bagay Yannick, ou wè travay wap fè a kontinye ladanl, depi ou ka ede yon moun, fèl avèk tout kè, tout ou menm, fèl avèk. Tout enèji w gen san pou san ou menm. Ou pa bezwen sousye de sa moun ka di. Ou pa bezwen care de sa moun pral di. Ou pa bezwen sousye de sa moun di, fè l avèk tout ou menm. Paske genyen plis benediksyon nan bay ke nan resevwa. Depi jou sa a, m fè de pawòl sa a, m fè de deklarasyon sa a cheval de batay mwen. Efektivman, gen plis benediksyon nan bay ke nan resevwa. Mwen menm m fè eksperyans lan. Chak fwa m gen okazyon, m gen opòtinite pou m ede yon moun ki pi ba pase m, yon moun ki nan plis nesesite pase m, ki nan bezwen pase m, m toujou fè l avèk gran plezi, m toujou fè l avèk tout kè m. Paske lè w bay yon moun ki nan bezwen, ki nan bezwen tout bon, ba li, se pa moun nan k pral ba ou an retou. Se pa demen ou pral jwenn rekonpans lan. Pa atann okenn rekonpans ou bay pou rekonpans demen, ke moun sa a pi devan l pase yon ti dlo nan figi w, ke moun sa a pi devan l ouvri yon pòt pou w. Non. Pòt k ap gen pou louvri pou ou an, se yon lòt moun k ap sou chemen w, se yon lòt moun w ap rankontre nenpòt ki kote, nenpòt ki lè, nan moman w ap gen bezwen l lan. ki ap itil ou yon bagay. E se youn dè rezon m konnen gen yon pakèt zanmi, gen moun ki toujou care pou ede moun, gen moun ki toujou soucieux pou ede moun. M ap pataje, m ap pataje ti fraz sa a avèk ou, raple w de li, kenbe l. Gen plis plezi nan bay ke nan resevwa. Gen plis benediksyon nan bay ke nan resevwa. Donk si se ou menm, ou menm! ki tout tan chita ap tann, se resevwa pou resevwa, resevwa pou resevwa, janmè bay, janmè ede, janmè sipòte yon lòt moun, li pa gen okenn benediksyon, li pa gen okenn grandè ladan l. Donk, ou menm ki vle sipòte inisyativ lan, ou menm ki vle sipòte pwojè a, m ap tann ou, ou ka rele m, ekri m nan nimewo emisyon an pou di m Yanick, bon nan 100 fanm ou vle sipòte a, bon mwen menm m ap sipòte youn, m ap sipòte de, m ap sipòte twa. E dayè. Pa gen okin obligasyon. Pa gen okin obligasyon, se sa w ka bay, se kòman w ka bay li, se jan w ka ede an. M ap toujou fè m le devwa pou nou pale, pou nou kominike, depi se nan lide pou nou ede yon lòt moun, depi se nan lide pou nou pote kole, pou nou solidarize nou. Donk, avan m ale, m ap kite w avèk antrevi sa a. Ou konnen nèg yo nan moman an la, de manyè enstitisyonèl, andedan Leta, y ap bòykote mouvman pèp la, y ap bòykote mouvman Bwa Kale a. Nan sosyete sivil lan, y ap bòykote mouvman Bwa Kale a. Men gen de seri de moun, se ajan bòykotaj lan yo ye menm. Se ajan bòykòt lan yo ye menm menm menm menm menm. M p ap di w kiyès non, men gade pou w wè. Mwen map pale kont lap pale pou. Mwen m renmen fèl konsa. Pandan ke Yeah nap tou fèl nap tou fèl ansanm avèl. Mwen menm mwen di mèt la Mèt la ou pa bezwen ale e ou kap fè pwomosyon pou bwa kale ou paka fèl konsa non e a peyi a wap pale a peyi a wap pale. Pandan 15 dènyè ane sa yo k sot pase a la. Konbyen moun nan peyi a nou tande k gen non lajistis janm tande? Se toujou nou menm. Alò lè nou pa goumen pou lajistis a fonksyonèl, pou lè yon moun ki vle fè nou abi, nou gen chans pou yo tande nou, pou nou retounen vi lavi nou nòmalman, nou wè nou pa gen okenn chans. Mwen menm se poutèt sa m di w, m tande nèg ap pale m de Bwa Kale. Wi il fut un temps Pèp la te lanse bwa kale. Bon bwa kale a. Nou pa wè Edmond T. Supplice Beauzile te ekri kont mwen, senatè, senatè e, e, e, e, e. Gade nèg ki di bwa kale a pou wè mesye, gade l byen, filme l pou wè. Èske l ap janm rale bwa kale a pou l montre pitit li a k ap gade l la men li? W ap wè pitit li a e nan inivèsite l ye. Bon bwa kale a lè l t ap fèt la, Ou wè, yo te ekri kont Edmond Supplice Beauzile, yo te ekri kont mwen menm, Joseph Lambert, Youri Latortue, di e nou ki te voye bal Bwa Kale. Jodi a la a, gen yon pakèt nèg k ap fè pwomosyon pou yon bagay, mande yo kòman ke l ap fèt. Nèg la ap di w Bwa Kale, ou wè si l ap pase nan televizyon, l ap kouri bouche je pitit li a. Poukisa? Se, se paske moun ki la yo e demagòg yo ye, Mesye ann vire ann bann piblik paske mèt la vle fèl ansanm ann fèl piblik. Mwen menm mwen di peyi a jan ke moun yo fè bwa kale a son ekip moun kap viktim anba men vwayou se ke si nap fon batay jodi a pou retire peyi a nan sal ye la mèt la kap fè pwomosyon pou bwa kale a fòl met tèt li avèm fòl met tèt li avèw kounya la nou pwal fon bagay Poukisa se voye yo toujou prè pou voye sak pi mal yo, sak pa gen non an. M ta renmen mèt la di mesye la pwan manchèt poul rache yon moun. Alò w panse mwen jodi a Nel Belizaire m pap fèl paske mwen m pap fèl m pap ankouraje w fèl. Map di w ann met tèt nou ansanm pou anpeche misye fè pitit li abi paske mwen Anel Belizaire ou rele m gen grenn Lè naga gon twal ki sot nan menn nan lari a tap siye machin li gon zam ki tonbe nan menn se menm jan a lougawou ke liye kelkeswa byen ke w fè a lap manje pitit ou a lè moman rive pou manje pitit ou a alò feblès otorite ke nou genyen jodia koz se malere onèt yo moun serye yo kap viktim de voryen sa yo de vwayou sa yo se paske nou pa gen leta ki ka fè moun onèt peyi nou ka ap viktim nan kondisyon ke yap viktim nan. Ki mal ou pwofesè lekòl fè pou ou voryen a zam twouve ke se pwofesè lekòl sa ki pova egziste? Ki krim pwofesè lekòl sa fè lap touche 23 mil goud? Alò pou ou voryen ou gen foli fè abi pou se moun sa ou fèl? Poukisa mwen malèz pou m pale de Vitelò m dil aksyon ke lap poze a se aksyon salòp? Lè w gon kategori de moun ke w sible ki fè w mal ou met grenn nan mouda w ou monte ekip ou al pale ak moun sa yo. Se pa moun ki pa gen non yo wal antre lakay yo. Moun ki nan leve bwat depi 25, 30 an pou yo met yon pyès kay kanpe, se lakay moun sa yo pou wal rantre. Mwen nèg pè di fòm de bwa kale sa l pa bon. E blofè. Kòm mèt la te di lap fè pwomosyon pou li, m di mèt la, mwen menm mwen di l pa bon jan lap fèt la. Kòm mèt la panse ke l bon, ke mèt la aranje l pou l vin bay pèp la eksplikasyon, moun onèt kap soufri yo. Jodi a map fè yon pledwaye la nan pakè a. Mwen di jodi a nan sa ke n ye la a, yon avoka ki vin la k pa ka plede, fò nèg yo fè sa tout avoka otrefwa yo te konn fè a. Mete tòj yo sou yo, al nan ministè jistis, di ke jan ke otorite yo ap fè a l pa nòmal. Mesye kòman w ta fè vle w antre nan yon pakè gen 16 sibstiti ladan l? Pa gen biwo pou menm 4 chita. Mesye m ta renmen nou gade nan retansyon an la. Gade kiyès moun ki nan retansyon an. Mwen m se batay sa m toujou fè. Menm lè nèg a sapat yo pafwa yo konpòte yo menm jan a dyab. Se vre pafwa yo merite gawòt nan mouda yo wi. Paske yo fè moun serye yo soufri. Men nou menm ki gen yon minimòm de limyè nou pa ka ap fè pwomosyon pou voryen, pou vwayou. Se ou menm jodi an la Ke nèg ap fè fè pwomosyon pou malpwòpwete a se yo kap viktim. Ou pa wè salopri yo chita nan ministè de la jistis, yo konn sa kap pase la. Pandan se tan gon pakèt sal dèyè a ki vid, m sot di Maya sa, si w se zanmi vrèman e komisè gouvènman an tout bon, rele yon jij de pè, fè yo ouvè sal dèyè a pou komisè gouvènman yo ka chita pou bay pèp la travay, paske nou peye yo pou yo travay. Men lè nou pa ba yo kote pou yo chita pou yo tande frè ak sè m yo, ki sa k genyen? Y ap toujou ret dèyè baro? Nou menm enbesil ke nou ye, n ap fè pwomosyon pou radòt vre? Ap fè vrèman salopri plezi? Nou janm wè vrèman depi tann dat òdonans akra a sòti la a, gon salòp ki janm rele akra? Nou pa wè se nou menm depi yo lonmen non nou yo prè pou yo sakrifye nou? Poukisa? Depi nou fèt. Nou kondane sa n pa fè krim. Se sa nou genyen kòm sosyete. Jodi a mwen m ta renmen di peyi a. Mwen votre serviteur Arnel Belizaire. M pa gen mèt, m pa gen chèf. Enpinite ak koripsyon sa a koz nou tout viktim san nou pa fè krim. Bwa kale k t ap òganize nou wè moun bòykote yo a. Sa k te gentan rive sou Edmonde Supplice Beauzile la. Sa k te rive sou Marjorie Michel la. Sa k te rive sou André Michel la. Se bwa kale sa k te bon. E ladann pèp la te ye. Bon kamarad la ki te moute vreman petèt bagay pou yo te manyen Magalie a, li di sa ki te rive sou Magalie a. Men se yon pakèt nèg k ap pale, k ap ret dèyè, k ap met moun devan. Se sa yo nou menm pou n pa pran ladan yo nan peyi a. Se moun sa yo ki san kouraj, ki rete k ap voye monte, ki mete peyi a nan sa li ye a. Men menm se goumen m konn goumen m pa lonmen non moun dèyè yo. Men mwen di, Nan sa ke otorite yo mete peyi yo la, vrè viktim nan gade w byen kamarad, li pa pa Anel Belizaire. Lap ou menm ki dèyè kamera a, lap ou menm ki dèyè mikwo a, paske se ou k pa gen non. Se ou yap toujou fè abi. Jodi a la, ou wè tout nèg kap pale fò yo la, di yo ann met tèt nou ansanm, ann al chache minis jistis la pou n ba l bwa kale wap wè, yo tout ap demake w. Ok yo pran yo tounen arimaj. La polis ka fè sa. E pou sa yo mete la jistis. Jodi a men pakè a pa fonksyonèl. Tout ti moun sa yo yo pran yo voye yo kabinè denstriksyon. Nou konn sak pase la? Yo di sè w la. Yo di frè w la ki pa gen non an. Plas ou se nan penitansye li ye, al manje kaka. E sa yo di nou la? Jodi an m ta renmen ke nou di m, si pat gen ene m yo ki te trase chimen pou mwen, kote m tap ye jodi a? M leve nan site kadè, tout moun konn site kadè, m pa pitit Meuse, m pa pitit Brett, m pa pitit Madsen. Depi m fèt se goumen m ap goumen pou m egziste kòm moun. Ou wè si pat gen ene sa yo ki te trase chimen pou mwen, ki chans m te gen nan lavi m? Si jodi a, sa n genyen kòm otorite yo, Se yo ki te gen otrefwa m pa tap Anel Belize jodia. Eske ki lit se gang li ye se li menm ki chef kafou li a vreman. Ekoute mwen m toujou gen yon fòs pou m pa pale pou moun ki pa gen non pou m pale nan non tout sak pa gen non yo sa ki li kap viktim nan la e pa li sèlman kap viktim li m sot ban w egzanp la don pakèt timoun ke yon avoka sot di yo arete tòsèl la E pa mwen menm non w dil. E sal sot ap diskite ak komisè gouvènman la al di komisè gouvènman an lè gon gwoup ok moun ke yo arete chans yo se pou yo parèt devan la jistis se pou sa pakè a la lè kounya la pa gen yon kote pou komisè gouvènman yo chita yo oblije vini la kòm la jistis dwe fè travay li yo pran tout ti moun sa yo yo voye yo devan kabinè denstriksyon E se de timoun ki ka fè 1 an, ki ka fè 2 zan, ka fè 3 zan nan prizon. Yo pèdi lekòl yo, yo gache avni yo. Se vrè voryen yo ap bay pwoblèm. Fò lapolis fè travay li a. Pa bliye m toujou di nou nan tout batay ke m ap mennen, mwen jodi an, premye metye m se metye de zam. M sot nan lame m al nan lapolis. Se ke lè lapolis la fè travay li a, li pa janm byen fè l. Toujou met sa nan tèt nou. Lè lapolis la fè travay li, li pa janm byen fè l. Se pou sa yo mete lajistis la. pou repare si lapolis la ta fè erè kèlke pa. Men lè otorite konsène yo kraze lajistis la mesye, ki chans ou menm gen? Jodi a ou pa gen non. Tande, e pa mwen menm ki pou di mouvman Bakale pa bay rezilta mon frè. Se ou menm ki rele Tikalbwa, se ou menm ki rele Dyekifè. Jodi a la, si w ap al pase yon kote, yo di w se bandi, ki chans ke w genyen? Avèk mwen menm ki pap janm touche pa Bwa Kale a, paske yo rele m Arnel Belizè. Se toujou dan le kad de banditism la. Nan mòd Bwa Kale. Alò kounye a y ap di w m bandi, m al pase yon kote, w ap gen grenn nan moun an. Kamarad, Arnel Belizè di w ke m pa pale de yon moun. Se jounalis ou ye, ou gen mikwo nan men w, Chache moun ke Theriel ap pale de li an, mwen menm map pale de tout moun ki pa gen non, kap viktim konsa nan peyi a. Jodi an, sa pou n dwe konnen, sak ka bay rezilta pou fè kè moun kap fè n pase mizè yo sote a, lè lap fèt, e menm kategori de moun sa yo kap alimante ki kraze l. Mwen di nou, Bwa Kale lane dènyè la, nòt la la! Al gade nòt Edmonde Supplice Beauzile te sòti kont Youri Latortue, kont Senatè Lambert, kont mwen, avèk kont yon pakèt lòt moun ankò, wa wè lè Edmonde Supplice Beauzile te pran nan Bwa Kale a. Sa vle di ke si ta gen yon nèg k ap batay, li ta di w li kont Bwa Kale, li ta di se blòf. Mon frère sou jounalis pa konn sak te rive le sa fè nou nan eta nou ye jodia la monchè wè yo sipoze gen achiv la ebyen mwen pou diw li mwen mtoujou diw bon bwa kale ya Edmond te pase anbal ok jodia si nap fè pwomosyon pou bwa kale kòman nap fè moun kap fèn viktim jodia la pou yo pran bwa kale. Favoryen an viktim tou li menm paske pwofesè lekòl la li menm kap viktim deyò a se vwayou yo ye ki ka fè yo ka fèl men m pap ekspoze lavi mèt la la jodi a pou map fè pwomosyon don bagay si nèg a zam nan deside pou lal fè labi mwen menm m pa gen ankenn mwayen pou m defann ni gade sa ti vagabon yo fè nan latibonit yo di w yo leve yon pakèt moun san non pa vre di m moun sa yo. Nou pa wè sa la merci de voryen yo yo ye? Si yo deside fè tout moun sa yo mal jan yo di a kiyès ki pral defann yo? Jodi a nou pa gen leta. Ou fè pwomosyon pou yon bagay ki mal se lè w gen otorite k ap pran defans sa k pi mal yo. Jodi a nou tout te mèt mouri moun ki la yo sa p ap deranje yo paske yo pran nou kòm moun anplis. Mwen mwen ta renmen nou konprann sitiyasyon peyi an li pa fasil lè nèg kankoum yo ap pale yo dyabolizem gade depi konbyen tan map fè pledwari poum te di si yo pa pran prekosyon men sa sa pral di pa gen biwo avoka yo kraze vreman tout pakè a yo pa vle fè revandikasyon ok jodia yo prefere plis nan mande favè ap lonmen non nan radyo sou pèsistan bagay sa. Ase, mwen m toujou di tout nèg sa, lè w prè e lè w ka fè fas a reyalite a. Jodi a, jan otorite yo ap jere lajistis la mesye, se mal y ap fè nou plis toujou. Mèsi. Mezanmi tande sa ou se ayisyen ou renmen peyiw ebyen ann aji Antre dezespwa de machinasyon politik e lè nou di Mon Editoryal nou di tou.